Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nou fè yon maksimòm efò pou nou kapab la paske nou te panse n fè yon dènyè emisyon men o final nou konnen ke depi nou la pou nou bay enfòmasyon ebyen fòk nou la a lè e pou nou kapab ba ou enfòmasyon paske nou menm nou toujou on time pandan n ap pale la mezanmi matisan tèt anba. Anpil bal ap chante, anpil moun pèdi lavi yo, anpil moun blese. Nan dènye live m tap fè sou chanèl la, genyen moun ki tap ekrim pou mande m kòman Matisan ye. Ebyen m te di yo ke mwen pral eseye mete dron mwen anlè pou m konnen kòman sitiyasyon an ye. Ebyen efektivman nou mete dron nou anlè Nou al vizite Matisan, bagay la vrèman vrèman difisil. Se grav. Hum! Se grav sa k pase jodi a la nan Matisan. Jan n te di w li, anpil moun pèdi lavi yo. Gen anpil lòt ki blese. Men tout moun sa yo ki tonbe, sila yo ki blese se moun ki yo menm nan machin. Paske e nan lè sa yo, m ta kapab di pa prèske genyen sèkilasyon a pye. On moun. pa pral riske pou kapab pase nan zòn sila a apye. Ebyen fò n di ke dan laprèmidi di 5 out 2021 kout zam marye ant lèzòm de gran ravin avèk pou alye lèzòm de vilaj de dye epi Ti bwa. Sa w tande a la a, zòn nan chofe avèk kout bal. Moun pa konn ki kote pou yo mete kò yo. Bal agòch, bal adwat, bal nan mitan, bal sou kote, ebyen ou menm k ap pase se reziye w, swa Bondye pwoteje w obyen ou pèdi lavi w. Gen yon bis ki asire transpò obyen sirkwi Pòtoprens. Kafou, Ebyen nan bis sa mezanmi se tèt chaje anpil moun pran bal e gen enfòmasyon ki menm sikile kòm kwa chofè ki nan bis sa li menm li blese egalman. Dè blese, dè mò, nou konte sa prèske kotidyènman o nivo de sèt batay. Fò n di ke dan la matine di 5 out anpil moun leve yo wè. Nan zòn nan, yon drapo ameriken. Donk se nèg vilajè yo menm ki mete drapo ameriken sila. Donk se pou vo dir ke, ebyen eh yo menm yo se fòs. Yo kwè nan batay yo. Ameriken pa pèdi batay. Se kòm si se yon. senbòl konsa yo vle evoke lè yo mete drapo sa nan zòn nan. Pa bliye n te di w ke samdi te gen afwontman antre mesye lame yo, lapolis epi lèzòm ki yo menm eparpiye o nivo de zòn sila. Ebyen jounen jodi a la n ta kapab di sèt yn replik. Lè de kan safwont prèske fas a fas. Krisla, Ti Lapli, Izo, ebyen nèg sa yo fè anpil bal chante o nivo de Martissant men le pli di sè ke moun yo mouri. Anpil moun mouri, genyen anpil moun ki blese. Nou poko ka di w yon chifr menm apwoksimatif paske se Enfòmasyon an ki li menm fèk tonbe, petèt demen oubyen anpe plita n ap moute sou chanèl la pou n kapab pote ba ou yon maksimòm enfòmasyon. Mwen gen kèlke zanmi ki abite nan zòn Carrefour, donk yo te deplase pou kapab ale lakay yo, ebyen yo retounen apèn paske yo di mwen ke sitiyasyon an li vrèman konplike, vrèman vrèman konplike nan zòn Martissant an. Ebyen, ban m ba nou yon ti enfòmasyon an plis. M te konprann ke batay sa a li t ap fèt kanmenm jodi a paske Kris la te deplase pou ale nan yon departeman nan gran sid. Ki sa li te al fè? Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, se ke li t al renouvle pwen li. E gen yon depatman nan zòn sila a Depi w wè se nan zòn sa a w ale sa vle di se blende w al blende kò w. E daprè sa yon Arab fè m konnen se ke misye te ale ansanm avèk madanm ni avèk pitit gason l epi y al renouvle pwen an. Men pandan y al renouvle pwen an, Kris la tou ap chache lòt sòlda pou kapab mete nan lame a. Sa vle di mwen te mete nan tèt mwen Le retour de Christ la si pral gen afwontman se pral yon retou an fòs ebyen se sa ki petèt ta lakòz batay sa jounen jodi a ebyen se yon batay ki ap jwe jiska la dènyè gout de san. Pa bliye gen anpil atak ki fèt, pa bliye gen anpil videyo ki lage jisteman pou kapab pike o vif ògèy mesye ti bwa yo ebyen. Nèg yo sèt fwa si bon yo antre nan batay la tout bon men bagay la dur bagay la dur gen yon moun ki relem nan telefòn li dim ke li gade poul wè kòman moun yo mouri jounen jodia nan kad batay sila se dur se vrèman dur gon dènye kote gen moun ki nan machin nan moun yo ap rele anmwey yo mete de men yo anlè malgre sa Nèg yo pa bese le gard, nèg yo kontinye ap mete kout bal. Sa vle di, tout machin ki yo menm Kafou, yo oblije rete Kafou. Menm si ou ta abite Pòtoprens. Tout machin yo menm ki rete Pòtoprens, yo oblije rete la, paske yo pa p kapab travèse. E machin ki yo menm deja nan dan sitiyasyon sila, ebyen ou oblije rete la, se sa k lakòz moun mouri. Kilè batay sa ap fini? Paske nou sonje nan dènye emisyon ke n te lage konsènan lentèvansyon di premye ministr Ariel Henry nan emisyon Ayiti Deba avèk Gary Pierre Paul Charles, li te di ke ebyen kesyon Matisan an nan jou k ap vini yo ebyen moun yo kapab sikile libreman. Kès k on atan? pou kapab fè entèvansyon sila pou ke popilasyon an p ap gen twòp pwoblèm. M te toujou di nou sa mesye, m te toujou di nou sa. Sa vle di zòn sa se yon zòn lanfè. Men, mwen pa kwè nan pawòl otorite yo paske sa k gen la a franchman li depase otorite yo. Men, m sèlman swete ke Yon dènye fwa, m fè yon dènye apèl, e a chak fwa sitiyasyon an konplike, m toujou fè dènye apèl sila a pou m di a Izo, pou m di a Ti Lapli, pou m di a Krisla, eseye bay popilasyon an yon chans, yon chans pou kapab vake libreman ak aktivite yo, paske gen moun ki kite kay yo depi nan mwa jen, e yo pa janm ka tounen, paske batay sa kòmanse depi le kòmansman di mwa de jwen. E jounen jodi a la a, nou nan mwa Out, sa ta vle di, se yon batay ki gen 2 mwa. Kèlkeswa peyi nan mond lan, m pa kwè dezòm zame kapab konstitye tèt yo an otorite pou yo bay pwoblèm ak larepiblik. Pa egzanp, si m pran ka Afganistan, Afganistan kote ke Taliban yo ap vale tèren se vre men otorite yo fè acta de prezans menm lè dè fwa yo pa kapab reziste fas ak aso Taliban yo men tou de menm yo moutre ke yo la yap batay men kounya ki fòs ki kanpe ki pou batay ankenn fòs se kòm si la polis kwaze bra l se kòm si otorite yo nan gouvènman an kwaze bra yo. Lè pou gen yon entèvansyon, bon, li pa kapab fèt paske nèg yo genyen gwo zam nan men yo. Zam ki nan men nèg yo pi gwo ke zam ki nan men lapolis, donk qu'est-ce qu'on doit faire? Mesye l PM, ou te di ke nou pa bezwen yon fòs entènasyonal, sèlman ou kapab bezwen yon fòs ki pou bay teknik pou batay. Men jan bagay la ye la, mezanmi. Eske n pa oblije bezwen yon fòs entènasyonal ki pou jere nou, ki pou ede nou jere kesyon sila? Paske lè moun yo ap mouri konsa a mezanmi, se malere, malerèz k ap mouri, se moun k al chache lavi nan Pòtoprens, nan mache, Kwabosal, epi lè yo pral lakay yo konsa, imajine w moun nan sot lakay li, l pral chache yon lavi miyò, letan pou l retounen, ebyen sa w tande a la a, se bal k ap chante, se moun k ap tonbe. Moun yo pa konnen kòman sitiyasyon an pral pase. Paske ki sa moun yo met nan tèt yo? Lè yo nan yon sitiyasyon konsa, yo toujou ap chache kote ki gen yon ti akalmi. Depi gen yon ti akalmi, yo pote boure paske yo pa kapab rete lakay yo. Fòk yo fè yon ti aktivite pou kapab fè kèlke choz. Ekoute, se vrèman grav. M ta kapab di Matisan tounen yon lanfè. Si Leta ap fèmen Matisan, ke l fèmen l. M pa konnen moun ki nan zòn Kafou yo kòman yo pral fè, men ekoute nan tout peyi nan mond lan dezòm zame yo pa pi fò ke leta a. Elas, jounen jodi a bagay la te vrèman difisil. Moun yo pran nan anpil bal, yo pa konn kisa pou yo te fè, paske si w fè bak se bal, ou avanse se bal, donk yo te oblije kanpe Pran lanmò a jan li vini an, moun sa yo ki blese, moun sa yo ki mouri, men se vrèman grav. Ekoute, yon ti pitye mezanmi, yon ti pitye Izo, yon ti pitye Ti Lapli, yon ti pitye ee Krisla. Defwa, lè youn pote boure lòt la oblije reponn. Apèl sa a m oblije fè l pou tout nèg paske se nou menm ki pou rann nou kont ke pou n di ke sitiyasyon an konplike. Nou gen manman, nou gen papa, nou gen frè, nou gen sè. A chak fwa nou wè de twa moun nan popilasyon an tonbe, ebyen se menm nou menm nan, se menm fanmi nou ki tonbe. Ekoute, li pa ka kontinye konsa mesye, bagay la grav. Imajine w moun yo sòti epi moun yo pa antre, moun yo peri. nan sitiyasyon sila a. Merci beaucoup la famille demen nap gen chans poun tounen poun kapab pote yon maximum enfòmasyon pou ou epi vini ak chif kantite moun ki yo menm tonbe nan batay sila kòm toujou yon maximum de kòmantè yon maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abòne ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.